Bonjou oubyen bonswa, tou depandamman de lè wap gade videyo sa. Non pa m se John Kelly, m la pou m prezante w de bagay ou pat konnen, anpil nan nou pat konnen. Alò mwen menm ki konnen l, m deside pataje l avèk nou jodi a. Ki sa l ye? Se yon bagay ki trè senp. Lè ke nap fè, lè ke nou ap achte, nou pat konnen pou nou fè. M pa di pa gen moun ki pa konnen l non. M pa di gen moun ki konnen l, m pa di gen moun ki pa konnen l. Men mwen menm m konnen l. Sa k fè m konnen l, se yon moun ki te montre m li. Alò mwen menm m pa deside kenbe anyen pou kont mwen, m deside pataje l avè w jodi a. Avan tou. wap fè yon klik sou bouton abòne an, wap abòne avèk nou, wap toujou wap aktive notifikasyon an pou lè nou lage yon lòt bagay, nenpòt bagay ki resan pou w toujou konnen. Ok, an n ale trè senp. M gen tenis sa. M gen tenis sa, son Converse, pa vre? Men li, son Converse. Son Converse, ou ka wè l. oubyen lè wap gade pri m pa konnen selon kot nan peyi wap achte la yo diw a banm tèl pri banm tèl pri ou menm ki gen prèv wap di banm gad banm montre w konbyen li vann wap rale telefòn ou oubyen òdinatè sa w gen nan menw nan moman an epi ou prale nan etikèt nan lang tenis lan ou prale wè yon nimewo la Yon nimewo fabrik ki se 136. Men li. Ki se 136 823 C. Mwen al avèk mwen. Nou al avèk mwen la. Nou wè tenis nan wi. Son tenis blan. Son konvès blan. Nou prale la. N ap ouvè navigatè nou. Ou prale. W ap ekri 136. 136. 823. C. Fè rechèch la. Ki sa rechèch la ap ba ou? Gen. sou Amazon lè li Converse Chuck Taylor Wright. Sa vle di l tou baw men ki koulè li ye, men ki stil tenis li ye. Men anba la ankò, m ka desann pou m wè plizyè. Nou wè l? Gen plizyè, y ap ba ou l nan YouTube tou. Ou wè l? Ou wè l? Nou wè l byen? Men li. Converse Chuck Taylor All Star Leather. 136 823 se nou wè wi yo ba ou l la ankò yo ba ou l la ankò yo ba ou l plizyè kote ok men nou ka gade l nenpòt kote la epi yo ba ou ankò yo ba ou lòt kote ankò yo ba ou lòt paj similè pou w ka gade Ann ale, sa n ap fè? Ann ale, m al pran premye an, paske li gen plis rezilta, li gen plis etwal. Wè? Wè, nou wè konbyen etwal sa gen? Nou wè? Men li. Converse, Unisex, Adult e Chuck Taylor All Star 2018. Ok, m pa konnen. Li vann 50 dola 99, jiska 112 dola. Nou wè l? 72 dola jiska 89 dola. An ok sa pa menm nan. Ok men li wè. Men li. Yo di l lè yon bagay unisex sa vle di fi mete l, gason mete l. Nou la? Men li. Men tenis li montre w la. M pa t montre w lòt ke sa. Kite komantè pa w, kit li negatif, kit li pozitif, kite komantè. M ap tann nou, m renmen nou. Mèsi anpil, m te kontan avèk nou. Ayy.